Ayiti, ala m kontan wè w Pòtoprens, pou jan m t anvi wè w Si se ou balèn sa ki fè non avan tou fòm pa son ti dlo paske ou pa ka pran lari a nenpòt kijan sou mwen fòm al pran yon ooh chanje pè ton te di li bezwen m anba fòm rive kote l pou m konnen sa l pou l fè m pase depi granmoun di w l gon bagay li bezwen w son bagay li gen pou l di w. M pral map desann anba pou m al kote men avan m ale a fok m jete yon ti dlo pou m adrese mwen avek sa m pa we yo pase jan bagay yo ye a la si w on nonm wap we lari ou pa fon fason pou degaje w pou defann tet ou. Paske bagay yo pa bon menm. Fò m fè yon jan pou m adrese mwen. Ebyen papa, m pral pran lari a. Se solèy de jistis. M konnen se nou menm ki wa, se nou ki mèt. Apre Bondye nan syèl la, n a ban m fòs ak kouraj pou m, lè m rive anba a, Pou m jwenn sa m bezwen nan men nonm nan, epi sa Pè Ton ap di m nan pètèt s on bon kichòy l ap di m ka enterese m tou. Kite m ale anba kote li, apre sa pou m ka pase m desann nan vye jaden an m al wè sa nonm nan fè mwen anba. Pase m ba l moso kòb. M pako konnen sil fè travay la. Pase lajan fèt nan de kriz. Map wè pou ti nonm nan pata fè ti travay la mwen letènèl. Bon map desann anba kounya. Fòm chanje mwen. Paske m pa ka desann anba a konsa. M ap oblije m ap chanje mwen pou m rive anba a kote li. Epi pou m pou m konnen de ki prevyen, de ki mannigans li te bezwen mwen. Fò m desann anba a pou m konnen sa pou l fè mwen paske. Papa sa ou ap pran lari a ou pa aranje ou pa ka sou pran lari sa nenpòt kijan non papa ou fè kòm ou fè mwen yan la pou m aranje mwen paske m al pran lari a la mezanmi m al wè sa nonm nan fè mwen menm ke pou m desann anba a. M pral m pral ale anba map m bezwen pè toni fòm ale kote pè toni fòm ale kote pè toni paske map desann anba kote li epi apre sa pou m desann nan vye jaden an pou m wè kisa jennonm nan fè anba mwen kite m ale. Sè! Gade lavi ti jèn mesye. Maten ou bwè, aprè midi ou bwè. Bwè l pa bwè l m ap mouri. M oblije. Bon, sa pou m fè? Laj ap moute, anyen pou yo ka regle. Se sèl sa n ka bwè. Si n pa bwè ti gwòg nou, lafen ap fini avè nou. Bwè l m ap mouri, pa bwè l m oblije. Ah, sa sa bon wi. Ah. Bon. Se lò nèg jèn gason papa. Ou vin chache la vi. La vi a pou ou ka tonbe. E ou gen tout fòs sou ou ka travay ou ka jwenn travay. Men sa pou fè. E nan alkòl la ou ka ou ka distrè ou. Map bwèl kanmèm. Oh papa, di yon mo pou pitit gason w non. E kliyan ret nan menm chak jou Bondye mete. Bwèl map mouri pa bwèl m oblije Map bwèl map bwèl nèt nèt alkole e m kapab. Map fon ti lapriyè la m wè sa m ka fè pou timoun yo la pase fòl li de twa sòm le maten lèw leve pase ba yo pa bon menm la ba yo pa bon ditou ditou pou wè si latè te ka pwodwi si w te si timoun yo ti pye timoun yo te ka pran yo te ka grandi la. Pou kapab wè ou menm pou enpe chay da sot sou tèt ou pitit mwen wi papa onon di pè di fis sent espri papa bondye tout bagay yo se nan men w yo ye se ou menm ki fè latè tou latè tout latè apati a ou menm se ou se ou k ka bay se ou k ka separe bondye wa di yon mo wa di yon mo pou chak malere. Pou chak Ayisyen k ap pase mizè yo, Ayisyen k lopital yo, Ayisyen k malad yo, w a di yon mo pou yo, w a di yon mo pou timoun yo, pou timoun yo grandi, pou yo kapab, pou yo kapab konn kèske sè lavi. Lè w ap chèche lavi pou yo, yo pa konnen, papa, w a di yon mo pou yo, w a di yon mo, w a di yon mo, w a di. Oh e pa gentan jou pa gentan jou mesye bal gade sa m ka fè la ase veyi a bloke bare anwo bare anba Peyi a bloke peyi a bloke peyi a bloke nan men m pa wè si pou m moute m pa wè si pou m desann m pral gade sa m ka fè m pral gade sa m sa m ka fè ann e pwoblèm sa m gen nan bay banyo sa. Aprann pou ou bann yo e sak fè mwen menm m renmen peyim ayiti avèk latrin mwen vye rivyè mwen avèk bagay sa yo m abitye men gade san ka fè ann nou vye pèm sa yo sa fè yo m fè tout jounen m pèton fè vilsera mwen menm papa lavi. Humm mwen menm papa lavi peyi a bloke nan menm m pral gade kamèm sa m ka fè e kamèm fòm pran lari a pase pè vilsera avèk konpè ton m gon bagay pou m al diskite avè yo kamèm pase konpè ton tipa tipa te kraze. Li dim li gen poul refè tipa tipa m poko konn kòman yo jere bagay bòlèt tipa tipa sa. M pral met kò m deyò. Sa se peyi a bloke. Ay gon kowonavilou. Peyi a bloke. Peyi a bloke. Men mwen menm papa lavi. Map pran lari a kanmenm. Kanmenm kanmenm. Kanmenm papa lavi fòm pran lari. Ou konnen peyi a se konsa l ye depi n leve. Depi n timoun se konsa n ye lè nou leve n maten. Fò nou jete ti dlo nou, fò nou jete ti kafe nou. Konprann? Fò nou fè tout bagay nou, fò nou pase ti chapè nou, fò nou rele granmoun yo. Mezanmi, gade ki jan peyi a bloke. Peyi a bloke nèt. E pè Vilsera, konpè Tone, m pa ka pa al wè yo. Pase avè yo m fè tout jounen m. Fòl tal gade poul wè sal fè nan travay la. Ebyen fòm pase poum konnen tout tout dosye sa yo kòman pè visera pase avèk nèg la lte bay fè travay la e konpè konpè konpè ton kisal regle avèk tipa tipa ebyen nou konnen moun yo gran pè yo tout moun nou pa wè yo. Epi tan an mare konsa, gade yon peyi. Epi koronavil ou deyò, tan an bloke nan men n. Vle pa vle, mwen menm papa lavi fò m pran lari. O non papa, sa n pa wè yo, ap sa n wè yo. Bondye w devan, Ginen yo dèyè. N ap jete ti kafe sa a pou yo, pou sa n pa wè yo. Gregwa Ejèn, men w konnen, ap pran lari a kanmenm. Al pran lari a la janl ye la fòm pran lari a nenpòt janl sa ye fòm pran lari a pou mal katon vil sera avèk pè tony. Mesye aah lavi pap dou vre an kidonk m ba nonm nan fè travay la mwen se sal fè la li pa fè anyen men li m dil kraze sa. Vil kraze sa nèt, debalize sa. Epi se kle sa pou m ka plante ti pwa. E m bezwen lonje vye kay la la. Li pa fè anyen. Men, gade. Gade. Li pa fè anyen! Epi m ba l lajan. Pa gen pwoblèm. Mwen! Mwen! Mwen menm! Apre m pa rele vil tirannen mwen pa bo ankò. Ou non m ta baw lajan m. Lajan wi lajan m konnen an wi Jan sa fèt nan di Mwen aah chen gade wè m banm avanse li devan m wè Men men Li pa fè anyen Li pa fè anyen la Se la li kòmanse li fon Ti kabès nan pati de ginen sa Ou pa menm konn de de William yo pa konn de galen Ki de de William Èm double ou pa konn nada. Oh papa lavi papa Monchè Kòman bagay yo ye la konpè Ah bagay yo pa bon E sa fè m te plis bezwen w M te wè avèk avèk pè Vilcira deja Se ou menm m te bezwen pou m te ka esplike kòman bagay bòlèt sa ye Bagay bòlèt la pa bon Depi lè bòlèt la fin kanpe a M bann si son si son movèzespri si sa k pase Bòlèt la pa vann ditou ditou ditou Konpè Tounn Ki sa w wè m ta fè la? Bon, e pa w gentan met tipa tipa deyò, Konpè Tounn? M pa ka pa t mete l deyò. Bon, se la m se la m ka chache lavi m pi rapid. Jaden pa bay ankò. E pa sa w te di m, Konpè Tounn? M te pale w de jaden an vrèman. Konpè Tounn, ou te di m lè w ap met tipa tipa deyò, Konpè Tounn, w ap fè m konnen, Konpè Tounn. M te, m gentan wè avèk Pè Vilsera, se ou m ta pral chèche, se Bondye k fè w vin nan kote m. Konpè Tounn, mwen menm m pa wè Frè Vilcera tout semèn nan depi lè Vilcera te dim li pral kontwole ti vakabon an l te bay fè ti travay la pou li a m poko janm wè konpè Vilcera. Mwen te di pè Vilcera sa, nèg yo pa vle travay latè ankò, nèg yo bliye si richès la se nan latè li ye, si si yo pa travay latè kòman yap fè pou yo manje. Ebyen kòman wap dewoule ak ti bòlèt la la konpè Tony. On jou gen lavi on jou pa gen lavi papa e konsa l viv m viv e konsa m wè l m pran l konsa m pa konn kisa nou ka fè Kisa nou pa ka fè, men bagay la pa ka ret konsa pou nou. Enben konpè Toun, ti pa ti pa, jan m tande nèg yo ap pale deyò a la konpè Toun, yo pa p fè ti pa ti pa avèk ti pa ti pa ankò non. Nèg yo e gwo pa y ap fè wi. M ta kontan, m ta tann yo lè yo vin fè yon gran pa, lè m pa ka peye y ap arete m ki mele bouda m avè yo. Konpè Toun nèg yo al fè sa yo pa ta konnen wi konpè Toun pou yo kraze ti pa ti pa. M pap rete twòp m prale pase ou konnen depi n maten m te sot lakay la m te di map vin lakay ou pou m vin konnen kòman ti pa ti pa ye m ale. Sa son vizit doktè men. Non ebyen konpè Tony se konsa l ye konpè Tony. Ebyen nap wè ebyen nap wè m gen pou m ba w vizit. Mesye Vilcera konpè Vilcera fòm wè avèl tou pase ou te bal nouvèl la pou mwen. Wi m gen pou m ba w vizit pou m di w kòman bagay yo ap pase. Ebyen ok konpè Tony pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm nap ale. Mwen menm m gentan wè lòbò a m gentan sot kraze lòt bò a deja baz m krazel plat baz wè lòt bò sa m pa gen dwa janm tounen e lèm al wè yon tou yache ale kòb nan pòch mwen ba nèg achte byè ba nèg pran plezi baz m pap fè sa ankò frè lèm sou m sou nan pòch mwen lèm bezwen brek lèm apot lakay m brek men m frè m pou sa gen men ki demazo aa kibò kibò. Bon okontrè se Caperton m pral la. Caperton? Wi. Ah wè m te sot Caperton nan la a, e lakay mwen m prale la konpè Vilcera. Monchè akonpanye m m ale kote l laba pase m bezwen l la, m bezwen fin esplike w yon bagay avè l. Konpè Vilcera, m pa p dezoveye w e vye zanmi m ou ye, m pral avè w men m pa ta p toujou anndan an men kòm e vye zanmi m ou ye, m ap akonpaye w konpè Vilcera. Monchè nou prale paske.